Gwo nouvèl ke nou pote pou ou zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa, se twazyèm videyo nou pou jodi vandredi 4 novanm 2022 a. Anpil enfòmasyon, gwo dosye ke nou pral envite ou tande anndan anndan videyo sa. Ebyen medam e mesye nap diw ke gen lapolis ki yo menm frape fò nan Kanaran, dezyèm chèf gang Kanaran misye mòtèlman blese ki se Eléus Villanor e lapolis mete dòmi nan zye misye ki gen ti nonl Ziyon, enben dezyèm chèf gang sa se yon nèg ki li menm te gen divès akizasyon sou li kòm asasen, kriminèl, vòlò afè moun, kidnape moun, touye moun, e lapolis ki yo menm te mennen operasyon sa ki bay rezilta sa kote yo arive mete donk Ziyon dòmi ajamè. Peyi Kanada pran gwo sanksyon kont Youri Latortue avèk Senatè Joseph Lambert, Prezidan Sena a, yo jwenn nèg sa yo enplike nan divès dosye trafik zam nan ame e finanse gang nan peyi a pou teworize moun, pou touye moun. Ebyen, otorite kanadyèn yo ki yo menm estime li lè li tan pou Ayiti li menm pran yon lòt direksyon, li lè li tan pou peyi a gen yon lòt imaj, ebyen yo arive donk poze sele sou tout byen nèg sa yo genyen nan peyi Kanada ak Etazini, nou pral envite w gen detay. Genyen tou Moïse Jean Charles ki se lidè pati politik Pitit Desalin ki li menm jodi an la kase mete nan bòl Ariel Henry, enben selon ansyen senatè a Ariel Henry li menm dwe bay pouvwa a pi vit ke posib paske misye p ap regle anyen sou pouvwa a e nou konnen aprè Varreux li menm fin debloke gen moun ki di ke se E donk gen negosyasyon ki fèt antre Ariel Henry ak chèf gang G9 la, Barbecue aka Jimmy Cherizier. Ebyen, e Moise Jean Charles ki li menm jodi an la a pa mete dlo nan bouch li pou misye li menm pale avèk Ariel Henry e koze n tande ansyen senatè sa di franchman mwen m etone antouka nou pral envite w tande detay. Bòn ekout tout moun, bon vandredi, n ap tounen. Ta sanble, jodi vandredi sa n ap pale la a, imigrasyon amerikèn ta pimpe Assad Volcy tounen. Nou bal fè de kontak pou n konfime nouvèl la depi. Bagay la genlè, bagay la genlè mangonmen. A wi, pandan n ap fè kontak e. Bagay la genlè mangonmen. Moïse, Senatè Moïse Jean Charles te gen pou l fè yon konferans Okap jodi a. Dèlma 75, Lè w gade Dèlma 75, anpil lòt moun mouri e gen yon machin skadwon lame yo lage nan lari an. Site Solèy, yon sèl moman, yon sèl kou, gen 12 moun ki mouri nan manifestasyon. Okay, moun mouri. Jeremi, moun mouri. Lè n gade sa k ap pase Tigwav, lapolis, komisè gouvènman ap tire sou anpil moun k ap manifeste. Sa vle di, nan kat kwen peyi an, y ap tiye moun, y ap depòte moun, an menm tan y ap diswad moun. Men konpayi m te ka di, konpayi m te ka di, sa m te ka di, gon moun ki te rele Divalye ki te genyen 200 mil tonton makos, li panse nan disparèt moun, li panse nan asasinen moun, li te ka rete sou pouvwa a. Pèp ayisyen an leve yo chavire bagay la wi. Chavire! Ariel Henry son premye minis kris lokal li pa yon premye minis ki fèt an or oubyen an ajan oubyen an asye non son premye minis kris lokal sa vle di maten an maten deba m vle salye nou pou m di nou le nò nou anonse la koulè e tande byen. pou nou di moun ki ap pale pou lekòl ouvè yo, se pa nou k fèmen lekòl non, lekòl ap fèmen. Lekòl ap fèmen se paske Ariel Henry li monte gaz lan prèske 570 goud oubyen 570 goud. Dezyèmman, Ariel Henry. li koz ensekirite a jeneralize anndan peyi a. Ariel Henry li mare son sisi ak bank yo. Ariel Henry tout moman nou tap mande konsèy elektoral li pa te janm bay li. Nou vin ba bagay sa yo vag kounye a nou mande se pa Ariel Henry. Senatè Moïse Jacques se ke nou konnen se pa sèlman militan ke yap atake nou wè ke yo atake laprès la tou. Nou kapab di nan emisyon maten deba nou gen animatè vedèt la ki se Louko Désir ke yo mete manda dèyè l, èske w gen yon mo ke w kapab di a sa? M ap di Louko Désir avèk Esaï, m tande desizyon komisè gouvènman an. Tout sa yo se entimidasyon politik. Tande byen, tande byen, moun ki fè krim. Krim yo ou kapab wè avèk zye tout moun. Yo pa konvoke yo e pou tande Ariel Henry ap eseye fè komisè gouvènman an envite moun douvan komisè gouvènman an. Tout sa yo se zak Ariel Henry. N ap di ke Ezayi, ke Louko Dezi pou yo pa pran presyon nan men yon gouvènman defakto, ilejitim, dekriye. Nou pa ka dakò jodi an pèsonn moun pou yon gouvènman tèt anba ap rele moun ki yo menm k ap fè travay yo e gouvènman Ariel Henry an nou tout wè se yon gouvènman krizokal ki pa gen kenn chans pou l rete nan tèt peyi a. Sèl sa m ap di, m ap di komisè gouvènman yo pa okipe yon gouvènman ki dekriye, n ap di polisye yo atansyon pa okipe gouvènman defakto. kap mande ou fè krim. M konnen polis nasyonal lan pwa kanawo se bon moun, se moun ki gen dimansyon men veye vakabon ki nan mitan nou lè gouvènman kontakte nou pran nòt polisye ki serye yo ki polisye kap fè ak sa yo polisye yo moun gouvènman kap rele nou kenbe nimewo yo kenbe non yo lè Ariel Henry rele ale Pou nou wè ki moun pou yo rele devan tribinal. Moun sa yo kap fè krim sa yo, yap peye sa kanmenm. Moise Jean Charles sou Antèn Radyo Tele Rezistans. Ganpil moun ki ta renmen ou reponn kesyon sa, kilè ka tps la ap enstale? Trè byen. Nou menm, atravè tout peyi a nou fè konsiltasyon, ka tps lan li monte. Ka tps lan, ou wè sak pase. Depi n fin monte, nou pitit Desalin yo, avèk lòt antite yo, nou retire kò nou. Ka tps lan, se pa yon ti den nou gen menmiz sou li. Dayè nou pa mete moun pitit Desalin. Kounye a se yo menm ki pou anonse gran piblik lan ki lè ap enstale pou yo kòmanse travay. Ekoute, ka tps lan, wè l monte, li bay gouvènman tèt yo, li bay lidè politik tèt yo, li bay Oksidantal yo, yo te konsyan nan manifeste nan lari a tout jounen, men nou pa t dwe altènativ. Depi nou fin monte kat dps la, bagay donnen yo chanje wi. Yo te panse yo ta pral deside pou nou, yo pa ka deside pou nou ankò. Paske jodi a, nou gran timoun, nou fè dan, nou travèse lari. Ki sa k pase kat dps la? Ou wè kòman Vladimir Poutine fò? Ou wè sa k fè l fò? Paske gen yon lame dèyè do l ki fò. Kat dps la ou konn sa k fè l fò? Katebèl pa egziste. Nou lib. Si gen yon moun ki di w pa dakò ak Katebèl, ou gen dwa retire kò non. Ou gen dwa retire kò w. Men Katebèl sa rete kòm yon gwo antite pou fè travay pèp la. Si gen yon moun tou ki pa dakò lè Kapedèstan enstale li pou fòme yon gouvènman de diferan orizon e ki pral travay pou bese dola a mwenske 100 goud, ki pral travay pou di bese, gouvèn bese, pou sik bese, pou tan bese. Ebyen jodi an, otomatikman, menm kè sa yo te ban mwen devan anbasad amerikèn la na tou mete nou deyò. Men jodi an, Ariel Henry panse nap antre lakay nou wi. Dezyèman, jan lap eseye voye polis al pran moun gran jou, al egzekite yo, menm sou Duvalier epa lakòz nou sot konsa non. Pa gon pwen nou te panse ki fè bagay la konsa non. Hein? Yo te konn fèl aswè. Sa vle di, Ariel Henry wè son kriminèl. Bon, m panse ke tout moun tande, tout moun tande, lesansyèl, yo tande lesansyèl, se donk yon konferans Senatè Moïse. Avan m bay enfòmasyon an, moun yo di sa Bernave genyen lap ri konsa, avan m bay enfòmasyon an ban mwen li. e yon pawòl selèb paske m kwè l enpòtan pou tout moun maten deba yo moun louko dezir yo e fò m jwenn fò m jwenn ah fò m jwenn pawòl selèb la ok men pawòl selèb la an me ranvèsan on a abattu a sendomeng ke le tron de l'arbre de la libète dè nwar E sou enfòmasyon la, enfòmasyon gason pa kanpe. Il parè. Wi. Ta sanble. Ta sanble. Enfòmasyon sa tèlman terib fò n bay li anpil prekosyon. Ta sanble. Paske nou pral nou pral nan sous la de tout fason nan emisyon maten dra. Men senpleman. Ta sanble. Il parè ke gon sanksyon Etazini avèk Kanada. Wè. mete sou do Prezidan Lambert e ex Prezidan Youri Latortue. Enfòmasyon ke n rive jwenn, ta sanble depi fò n repete. Banm repete l yon lòt fason, ta sanble Etazini avèk Kanada pran yon sanksyon kontre Prezidan Sena a, Joseph Lambert. Joseph Lambert, ex prezidan sena a. Youri Latortue. Youri Latortue. Etazini Kanada. Fòm di nou la moun yo. Eske ou gen le sou kale. Wi, nou nou nou nou nou gen alò nou genyen tweet la an anglè. Li li li. Non, menm si se anglè ou. Men sa map fè, map voye l bay Babas epi map wè si Babas ka gen tan e pataje li. E pataje li paske la mwen m di nou sa. E Kanada avèk Etazini, Non, n ap li li. N ap voye li bay Babas. Babas, gade pou w wè si w kapab gen tan lage l bay oditè, alo telespektatè, entènot yo. S on twit otantik. E se Sekretè Anthony ki li menm lage bagay sa a. On twit otantik. M sot al sou sous la la. Si madam darly ap tandem la love my daily lager li menm li fè sa ou byen love my daily lager al sou sous la pou nou pou nou wè si se vrèman yon twit otantik men sous ki ba nou l lan la a son sous ki fyab ki fyab men nou toujou ap pale avèk anpil prekosyon e gwo sanksyon la sou euh gwo sanksyon la mwen gwo moun ap eseye rele la poko poko rele m pral ba nou pale wi gen anpil gwo otorite la mwen k anvi pale m di nou sa jodi a la a ranje kò n. E Babasou jwenn li, anfèt fòm di nou, e li li li otantik sou kont Twitter a, m sot gade nan sous la la, e kote ke e Etazini mete gwo sanksyon sou Youri Latortue e Joseph Lambert. E m ap li. W ap li, w ap li. M ap li epi w a gade. Ok. Paske m resevwa. jwen si le kouye... J'ai reçu le courriel du bureau de Mélanie Jolie en français. Ok, ok. Le Canada impose des sanctions à des élites politiques haïtiennes. 4 novembre, Ottawa, Ontario, Affaires mondiales Canada. Oui. La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Jolie, a annoncé en coordination avec les États-Unis que le Canada impose des sanctions ciblées en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti en réponse à la conduite inacceptable d'élite politique haïtienne qui apporte un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs Les sanctions visent, les sanctions deux personnes. Le président du Sénat, Joseph Lambert, et l'ancien président du Sénat, Yui Yuri pépé. Les nouvelles mesures imposeront une interdiction de transactions à ces personnes. Ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'elles peuvent détenir au Canada. Oui. Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent le statut d'ancien ou d'actuel titulaire d'une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Ces gangs et leurs partisans terroristes, les populations vulnérables en Haïti en toute impunité et précipitent une crise humanitaire en Haïti qui comprend la, la, surjans, la re surjans du kolera sur l'il. Oh oh. Depite! M ap kontinye. Pran ti dlo mwen, pran ti dlo Anri, Anri pran ti. M gen dlo talè, m gen dlo. M pa fin konprann. Pran ti dlo. Il komèt. M gen dlo. Dè zak de vyolans enkwalifyabl, notamman la vyolans seksyèl jeneralize a lankontre dè popilasyon touche e anpeche la prestasyon dè sèvis visent à mettre fin au flux de capitaux et d'âmes illicites pour affaiblir et mettre hors d'état de nuire les gangs, le gouvernement du Canada envisagera l'imposition de nouvelles sanctions contre d'autres personnes et entités Humm ainsi que d'autres mesures pour faire pression sur les responsables de la violence et de l'insécurité en Haïti. Alos, depi avan nou demantle sa, paske nou pa di l an bon kreyòl nan 4 fraz, fò m di nou gen menas sou do nou la a, e m ap resevwa 2 tèks, bon, ou konnen, 2 tèks pou DP, 2 tèks pou mwen. Atasyon, atasyon, bon mwen sekonn, bon mwen sekonn. la fèn di koubyel, sitasyon, le Canada ne restera pas inactif alors que les gangs et ceux qui les soutiennent terrorisent les citoyens d'Haïti. Nous faisons pression sur ces personnes pour les obliger à mettre fin à leur violence insensée. La communauté internationale a un role enpòtan a jwe uhmm m renmen m renmen wè sa m renmen l nèt e nou devon fè tou se ki et an notre pouvoir pou ede les ayisyen e fè respekte les droits de la personne uhmm. la demokrasi e la pè entènasyonal. Mélanie Joly ministre des affaires étrangères bon wè sitasyon sa sèlman ou te ka ou mèt te li l ou pa ta ou pa ta renmen li anpil mezanmi De depi de bon kòm bon ou menm ou menm m wè 2 moun sa yo depi ou menm ou se ou se ou se yon ansyen m pa konnen m pa konnen poukisa se se 2 ansyen prezidan sena. Epi avèk anpil presizyon hein. Avè, se sa map diw la. Avèk anpil presizyon. Alòs, pou moun kap tande nou yo DP, ann dekòtike l rapid, kòm presizyon, selon tèks ou sot li a la, Mélanie Joly, li ta fè konprann, e senatè Joseph Lambert, e mo, e Joseph, e Youri Latortue, yo enplike yo nan finanse gang ame. Sa vle di bay lajan pou, pou zam. Sa se youn. Lòt bagay yo repwoche yo ankò, mesye sa yo itilize stati politik yo, selon menm tèks la, pou yo blanchi lajan. Sa se 2 pwen ki enpòtan. E lòt bagay ankò, e bagay bon. Bagay ilisit. Ilisit, koripsyon, elatriye. Wè, wè, wè, wè m di w ke m ap li li, paske m pa t gen tan li l avan. Banm di nou, si m te gentan wè l avan, e mwen remèsye Harold Tunie ki voye tèks sa pou mwen. E si m te gentan wè l, m t ap rele ni Prezidan Lanbè ni Prezidan Youri. E m panse ke ke Prezidan Lanbè, ke ex Prezidan Youri Latortue, Sena, Bon, se nèg yo se nèg moun piblik, yo dwe popilasyon lakay yo eksplikasyon. Non, li klè. Non, sa e klè. Pa sèlman lakay yo non, depite. Pa sèlman nan popilasyon lakay yo non. Yo dwe popilasyon ayisyèn eksplikasyon. Wi. Paske stati yo, stati yo se sa l ye. Yo se òm deta, yo se de moun ki gen responsablite. Men, gwo responsabilite politik. Gwo responsabilite. E, politik sosyal, eksetera. E, Prezidan Lanbè se yon ansyen kazèk. Prezidan Lanbè se yon.